Kounye a, bon, tout sa ke ou fè neglijans kapab pote danje. Men, sof ke m a bebe a nan men m, bon, nou derape, lè nou rive, m pa wè pa ki mwayen kòd sa te pase nan tèt flybot, pase, soti sou tèt flybot lan, pou l ale tonbe nan motè an. Kounye a, a mwens ke moun ki te sou motè an, kounye a li di pou kapitèn lan, kapitèn lan kite lòt 2 motè yo ap mache kounye a li di non fòk li etèn etèn li kounye a bon lèl etèn li flybòt lan bon se sam wè ki m pale te gon boutèy nan boudal boutèy lan tou tonbe nan dlo patnè ki sou moto a li relel vin gade li pa okipel menm apresa m pa wè sil moute sil desann. Kounya bon lèm wè moun ap lè flybòt lan koule pou tout moun nan dlo bebe a kite nan menm kounya men sa kem fè gon gwo dam ki pase l pranl nan menm kounya pandan kel pranl nan menm kounya mwen menm li di konsa li pap mouri pou kòl kounya mwen oblije koule dèyè li m pran bebe a pandan se tan kem pranl lan kounya kem pase moute ansanm avèl m gen rezistans fasil m kenbel anlè. nan yon ponyèt. Kounye a m jwenn yon patnè ki gen yon doum, pandan ke li gen yon ti doum ki te gen gaz flè bòt lan ladan l. Kounye a ke mwen di l kenbe l pou mwen, gon lòt demwazèl k ap rele lòt mesye yo, e kapitèn lan li pou okipe l menm l ale pou kò l. Li pa fè okenn entèvansyon pou l ta sove yon grenn moun. Se moun ki te sou motè a ki ap fè entèvansyon. Kounye a, brèf, bon, alò ke. Pandan se tan sa, kounye a m vin jwenn yon demwazèl ki ap naje sou yon galon. Li di moun yo, Mezanmi, nou mèt mete m nan mitan nou senpman, m ap santi m gen kouraj, m ap arive jiskaske yo vin dèyè m nan mitan dlo a. Kounye a, lè m wè l ap di sa, konsyans mwen repwoche m. Kounye a, m bay patnè an kenbe bebe a mwen. Kounye a, m rele l, l ap mache kontre ansanm avè m. Kounya m pranl li te gen yon wood sou li mwen oblije fèl retire wood lan kounya mwen mare wood lan nan 2 doum yo BB a nan men patnè a sou do patnè a kounya patnè a retire senti m pran sentiron an ki nan sentil lan m pran sentiron an ki nan sentil lan m pase nan senti pam kounya m mare tou lè 2 nan dom m te pase menm m te pran yon sak sandal devenn pou mwen li debouche. Kounya m tou bay vag, m santi fòs mwen m ka m santi fòs mwen m ka naje kounya bon m naje ale men sa pase depi a 5 è 5 è 5 è 35 nan aprè midi nan aprè midi a 5 è 35 sa pase kounya pandan ke sa pase bon kounya n ap pwolonje ale pwolonje pwolonje pwolonje ale. Kounye a, m pran de moun yo, m al ansanm avè yo, jiskaske, bon, m di yo, yo mèt, yo pa bezwen pè, bon, si tout fwa ke nou gen yon bagay nou kenbe, mwen menm m gen tan santi fòs mwen, m ka naje ansanm avèk nou, kote nou bout, n ap bout. Men m konnen kanmenm, kanmenm m ap sove mwen menm, e m ap sove lòt moun yo tou. Bebe a pa gen okenn pwoblèm, chak lè, chak lè yon briz tou vini, vin pran nou, devenn pou nou. Kouran ap malmennen m, m pa yon kòd ki nan senti mwen. Kounye a m ap rale moun yo pou m wè sa m ta fè nan nuit lan. Sa pase a 5 è 35. 5 è 35, yo vin jwenn nou jis a 10 è nan maten yo vin jwenn nou. A 10 è nan maten, men sa pase nan mitan lamè a pandan ke nou prale Lagonav. Kounye a y al jwenn nou jis pli ba Pyèpayen. Lam nan e kouran lame a mennen m ale ak twa moun yo nan senti m ap naje ansanm avè yo men Bondye gran youn pa gen okenn pwoblèm men moun yo gentan ale bebe pa gen pwoblèm moun yo pa gen pwoblèm mwen se mwen ki la toujou bon sof ke se manm mwen yo ki fèb paske pat gon bagay m te ka kenbe pou m te ka pran yon ti asiz sou li bon mwen. Bliye m, tout ap fè m mal. E mwen menm ankò pou yon lòt patnè ki te bò kote nou an atout ke l ap fè entèvansyon. Entèvansyon m ap fè pou yo, se lè ke dlo an frèt, m ap yo pran kranp. Mwen menm, kòd la, tout kòd la nan senti mwen. Bouch mwen pa ka rive dèyè pou m ta mòde yo. M oblije foure zong mwen anndan pye yo kote kranp lan ye a. M blese yo nan bagay. De menm bebe a, bebe a li menm, li te pran yon kranp tou. Men m pa blese bebe a non, kote l ye a m manyen nan yon fòs, kounye a kranp lan ale, kounye a li pe. Kounye a m chache de mwayen pandan ke l sou do misye a, yon briz vin vante, kouran an prale nou, bon e dlo a k ap mennen m ale, m fè yon pil eksè pou m ta teri mouri men malerezman ke Bondye pa t ban m chans lan, se Pyè Parè. Espas dizè yo jwenn nou nan dlo a pandan m pral antre vyè bayen kounye a yo tou pran m yo vini la ansanm avè m. Gen yon gen yon bò m pa konn si l posib pou ta moutre moun yo ban m ban m fè ti vire kamera kounye a pou ta moutre moun yo kote ke wala sa se kote se kisa w genyen la menm kisa w genyen la menm. Sa se kòd m te pase nan senti m nan pou m te kapab naje avèk moun ki te sou do m yo avèk bebe a. Sa se kote li mare kòd la nan senti l pou l te kapab sove lòt moun yo. Men kòm 3 moun sa yo, kouman w pote yo paske li pa fasil, li pa fasil. Bon, men kòman ke m pote yo, mwen menm yo te gen, kounye a pandan ke lè bagay lan koule an, kounye a yo fè entèvansyon, yo chak lan pran yon doum, yo pran doum nan, men matmwazèl lan li menm li pa t gen ase de fòs. Poul te ka naje ale poul ta rive atè kèm fèm mal m wè lap rele lòt moun yo pou yo ta ede li li di li mèt metel nan mitan yon sèpman lap gen yon kouraj men mwen menm konsyans mwen ki te repwoche m pat vle kitel pou kòl m te oblije al prann men Bondye ba nou chans lan m reyisi viktwa kanmenm. Kòman viv nwit sa e nou te gen kisa nou te gen abò a pou nou te manje pou nou te bwè e ou gen yon timoun nan men w anplis. Bon, alò ke bon, depi nan maten ke mwen pa t gen tan gen chans pou m t achte manje paske mwen te vle rive lakay mwen. Mwen te grangou non plis mwen te swaf dlo paske m panse flaybot la ap rive yon moman m ka achte tout sa w ap. Kounye a ke pandan ke chans pou mwen, kounye a m jwenn yon sak ki gen 4 mango ladan l, m pran youn, m bay lòt, lòt 3 moun yo ki te abò a, yo chak la youn. Paske gen yon patnè k t ap naje pou kont li. Men kote l pa kapab, m oblije m ba l asiz, m pouse li poutèt pou n te ka rive ansanm. Kounye a, men lè n ap manje mango a, ou konnen lam lan, men l fè gwo lam, kounye a li vin gen yon vye gou, lestonmak nou pa ka resevwa l. Men sa ke n te fè l, nou te oblije manje po mango yo, jis nou manje po mango yo, nou chak la bwè yon gòje dlo lamè pou n te kapab. Sove tèt nou. Men bebe a ki te anlè a, patnè m te bay pote l sou do m nan, mwen oblije fè misye mòde l pou dlo lamè pa antre ladan l, epi tou pou l ap mete manje a bouch pa l nan bouch bebe. Anfèt, gen plizyè moun k ap mande pou nou ta bay nimewo telefòn ou, pou nou ta bay non konplè, e aparaman yo genyen de jès ke yo ta vle fè avèk ou. Men, ki sa w te genyen nan men w pandan vwayaj sa a? M te gen senk valiz nan men m, apre sa m te gen 2400 dola ladan l. nan pòch mwen pandan ke mwen koule mwen pa ka di ou ki kote ke l pèdi si se lè m koule al sove bebe an l pèdi paske li moute nan pòch mwen pòch mwen pa t pòch a zip li te 2400 dola m genyen ki pèdi 2400 dola avèk telefòn mwen lè dam nan di li pap mouri pou kò l l ap oblije mouri a bebe a lè m koule dèyè l m di malgre m pa ka jwenn fongè lanmè a men kote m ka rive toutan m ka naje m ap pran l kanmenm. e m naje vre, m reziye m naje pi vit pase l, men m pran l nan men n, m moute ansanm avè l, m tou leve l anlè, leve m tou leve l anlè a, paske souf li, souf li vwaman kout, m pa t vle ke pou l te gen pwoblèm nan men m, pou m te nan plis cho, paske mwen menm m pa t gen anyen nan men m, nan kannal la, pou m ta di w pou m ta kenbe. M pa t gen anyen nan men m ditou. Kounye a m oblije al mete l sou devan patnè a sou do m nan epi tou m mare yon kòd nan senti m, m ap rale rale. Kounya m jis bout de baye ansanm avè yo. Uhmm ok e ou se yon jèn e ki laj ou? 20 ans. 20 ans? Wi. Wala e Jach li gen 20 ans e kisa ou fè pou viv Jach? Bon jis e mwen mwen travay nan konte lè ansanm avèk yon kouzen m ki rele Eno. Ok. Avan te nèg ki kote la gonav ou di mwen sou pò prens. Mwen wi baz tele a fèt nou ale de dwanel senmak baz tele a mwen wi nou fè livrezon a domisil. E men ou pa al lekòl pou kounya e tou sa. Non moman sa m pa al lekòl paske ane pase m te gaspiye yon kòb ane sa te kòmanse pat bon sitou kote m lekòl lan. e se Dèlma 31, kay Marc André Souffrant, enstitisyon miks Marc André Souffrant, toujou, elèv yo toujou viktim, kounye a mwen menm jis tou pa ale ankò. Donk vwala, e sitiyasyon peyi a ki lakoz ke ou te fon kanpe sipoze lekòl la a 20 lane, e mwen panse ke ou chaje ak avni an. E pou kounya m. M fè mekanik tou. Ou fè mekanik tou? Ya, m fè mekanik, mekanik moto. Mekanik moto? Ya. Ok, se. M fè teknisyen tou, m ranje radyo, m ranje telefòn, ak plizyè lòt bagay. Se yon jèn ki chaje ak avni, ki boure ak talan, yon lòt kote. E piske l gen plizyè metye ke li menm l ap viv, li konn, m kapab di, pratike. Pou l kapab viv sou yo, e pami yo. mekanik e. Wi, tou dènyeman, bon pou byen di w, se fyèl mwen mwen oblije mare. Paske madi ki te pase an, madi sa ki ta pral vin la, 8 jou, 8 jou, m panse ke m gen yon semèn edmi depi m te fè aksidan. M te tonbe sou tèt, denye vizaj mwen te kraze. M bay san nan nen pou m bout kou al kay medsen, ou wè m fè tout, tout, tout, tout, tout, tout sakrifis sa yo pou m te sove moun yo. Enteresan. Ou se yon jèn ki chaje ak kouraj tou. Pale m de fanmi w enpe. Ou gen, alò, pou manman w, papa w, tout sa. Ou ap viv avèk yo? Non, m pa viv bò kote yo. Paske m reskonsab yon bagay pou yon kouzen m ki rele Eno Pènye. Ok ok ok pa gen pwoblèm an nou fon ti kite enfòmasyon sa yo de kote e èske ou pa bon pou kounya ou pa gen telefòn? Non telefòn mwen pèdi. Telefòn li pèdi men m panse ou ka pran sim nan ou ka fè yon plasman bon m panse sa mph paske ou kapab fè yon plasman. Non m pap ka fè yon plasman paske Kat sim lan pèdi te nan malèt lan. Ah ok ok sa vle di PUK tout sa ou li men m panse yo ka mande w nimewo ke ou konn ou konn konpoze sou li pi souvan brèf sa ki pi enpòtan la pou moun yo se ke yo bezwen konnen kòman non w ekri epi yo bezwen gen nimewo telefòn ou pase ke yo estime ke ou son hewo ou se yon moun ki ta sipoze benefisye de plizyè bagay. Bon mwen se nou gen banm fè w ekri non sou telefòn sa Men abò a gen anpil moun ki di pat gen sovtaj Pa gen Paske lè yo Lè yo di pran sovtaj Lè yo di pran sovtaj lan lè yo ouvri pòt lan Bagay lan tou koule Si te gen ladann li tap oblije yo tap moute dlo Pa gen yon grenn sovtaj. Men e pale nou de koze paske si ou soti nan zòn ti palmis se sa zabriko? Zabriko belvi. Si ou soti zabriko, zabriko m konnen pa gen lanmè nan zòn sa. Koman ou fè pou ou te aprann naje? Pandan ke mwen te vin abite ansagalè m te lekòl nan wesleyen nan esansyèl lezaprè midi. M te fè dezan lekòl bò isit lan. Men lezaprè midi le dimanch le dimanch m te konn. al benyen nan lamè men manman m pat menm vle m te konn ale an kachèt ale m te konn ale an kachèt lan men li bon mwen tron kote si m te koute l m pat konn ale m tap tou mouri a tout bebe a lòt moun sa yo tou pa tap sove. Ou te konn fè yon fason pou al aprann naje? Non mwen konn naje pou kò m premye eksperyans mwen fè paske. Gon kote ki rele sou sèk, sou valiz kote milat yo lè yo sòti petyonvil yo desann de kamewoun yo konn lwe flybòt la yo vin benyen sou sèk lan kounya te gen yon moman anbyans men m te bezwen ale tout moun te peye flybòt pou yo t ale m pat gen kòb mwen menm m te oblije mete entèlijans mwen deyò kredi m gen kouran m panse ke si gen kouran kote gen kouran e pa anlè w pase kouran a lage w desann kote w ap rive a w a kanpe. fè moun yo ede nou alò sa ki sa ki pwoblèm nan sa m twouve ki pwoblèm nan se paske n ap viv sou yon zile lagonav tankou jan maten an m t ap di l nan wi li pa l bay non l li pa l bay non l men l ap chèche nimewo telefòn nan ok jach nimewo telefòn nan ok nimewo telefòn jach se 46